Si lajan gen pouvwa pou kase wòch, dyaspora ayisyèn, moman rive pou itilize zouti sa a pou kase tèt politisyen, pou kase tèt òm dafè, pastè ansanm avèk prèt k ap destabilize peyi Dayiti. pandan ou menm ou pase tout tan ou ap travay trè di, ou ap depanse lajan, ou pa ka jwenn sèvis, e non sèlman sa tou, ou pa ka jwenn eksplikasyon sou tèt lajan ou nan ankò. Medam, madmwazèl e mesye, operasyon depòte madanm ak pitit politisyen, òm dafè prèt, pastè kap finanse gang kap destabilize peyi dayiti ap pouswiv pi rèd donk se pou yo desann nan peyi dayiti poun vin reset peyi a ansanm dyaspora ayisyen tou patou sou la tè beni ayisyen kap koute nou nan peyi dayiti jounen jodi a emisyon sa se yon emisyon ki trè trè spesyal sitou pou dyaspora yo. Nan emisyon sa ou pral konnen nan bon ti mamit e ou pral konprann kòman dirijan nan peyi Dayiti ak laplipa fanmi nan peyi Dayiti itilize ou menm ki nan peyi etranje tankou yon ATM humm yo itilize ou tankou bwat sekrè yo ou la sèlman pou voye lajan anba a men yo pa dwe w okenn eksplikasyon. Nan videyo sa tou ou pral konnen kòman nou kapab itil peyi a. Wi, dyaspora a, kòman ou kapab devlope peyi Dayiti san ke ou pa menm voye yon dola anba a. Jan gen yon ti pwovèb kreyòl ki di, lè timoun mande bonbon cho se nan pla men ou ba li sa. Non, ou vo plis ke sa. Dyaspora a, ou kapab fè plis ke sa. Sispann voye lajan nan peyi Dayiti. Nan videyo sa a, ou pral konnen nan bon ti mamit, kòman yo ap itilize ou, e kòman ou kapab fè mesye yo pran responsabilite yo, ou vo plis pase yon fich transfè. Medam, madmwazèl, e mesye, m ap fè ou konnen, ebyen, jan sa te anonse, jounen jodi a menm, se veye. Ebyen, lidè pati politik RDNP a, Eric Jean Baptiste, yo te asasine nan jou pase yo, nou pral gen chans tande deklarasyon Madam Maniga. Yon wikenn rete yon wikenn, depi wikenn nan rive, se plezi gaye. Frè e sè byeneme, nèg nan mòn kraze lit la plat. Ou pral jwenn detay talè konsa. Mwen envite ou rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco Zanmi Enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire. e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo sa a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòche notifikasyon pou w la pou pa rate okenn video se zanmi paw Fouco. Medam matmwazèl se mesye nou gen plezi e pou nou voye yon gwo kout chapo pou chak fanatik ki branche kap koute nou sou platfòm sa tak 509 kap koute nou ozetazini kanada la frans e repiblik dominikèn sendomeng gwadloup matinik chili brezil nou salye tout fanatik. ki branche fanatik fidèl foukotyen foukotyèn yo aswè a la nou gen yon edisyon vrèman vrèman spesyal gen anpil bagay dyaspora pral konnen lèm nou dyaspora ou repiblik dominikèn ou se dyaspora ou chili ou se dyaspora. Depi w pa nan peyi Dayiti, ou se dyaspora. E aktyèlman la, ou nan yon vil pwovens nan peyi Dayiti, ou son dyaspora. Tande m byen sa ke mwen pral eksplike a la. Medam, madmwazèl e mesye, donk, depi yon bèl bout tan, Dyaspora ayisyèn nan ap soufri nan peyi Dayiti. Yo ap soufri, yo pa kapab rantre lakay yo. Ebyen nou menm pa bò isit antanke jèn, nou angaje nou nan yon batay, batay sa a se pou kase chenn lesklavaj mantal. Batay sa a se pou kase senti sistèm peze souse a. Se pou andikape oligak kòwonpi yo. Batay pou kase senti boukliye sistèm yo, paske se yo menm ki mete nou nan sitiyasyon sa a. Se yon sistèm ki byen monte, depi 1804 pou jiska jounen jodi a. E sa fè tris, sa fè grav, pou kantite entelektyèl ki pase nan tèt peyi sa a, pou kantite. Moun ki gen anpil anpil konesans ki pase nan tèt peyi sa w ap gade de 1804 a jounen jodi a n ap make pa sou plas pa gen anyen nou fè nou toujou nan mizè nou toujou nan pwoblèm nou toujou nan tribilasyon ebyen medam matmwazèl e mesye fò m di w pa gen tan ankò Moman an rive pou ke nou dekole peyi Dayiti e se responsabilite chak grenn Ayisyen kit ou nan peyi Dayiti, kit ou aletranje. Jan ke nou te anonse l yè, operasyon depòte tout madanm ak pitit politisyen, òm dafè, pastè, prèt k ap destabilize peyi Dayiti. Donk, Lèzetazini sòti lis li ansanm avèk Kanada, li di nou men ki moun k ap finanse gang, men ki moun ki nan dwòg, ebyen, se pa sèlman pran sanksyon kont sèl grenn politisyen an, fò w voye fanmi yo tou, pase si pa t gen sitirans pa t ap gen vòlè. Mesye sa k ap vòlè a se pou pitit, se pou madanm. Donk si yo menm yo pat janm denonse papa yo kap vòlè, donk jounen jodi a nou pa ka gen pitye pou yo pwiske nou rive nan yon kafou fòk ke nou reset peyi dayiti. Medam, matmwazèl e mesye fòm di yo, anpil nan nou kouri kite peyi dayiti nal pran imilyasyon lòt kote. Donk, jounen jodi a, Ayisyen an Repiblik Dominikèn se maswife yo ap monte pa dèyè. E raple ou nan mwa ki sot pase yo la a, tribilasyon, kalamite, anpil Ayisyen pran anba pon Texas, san konte anpil lòt Ayisyen ki pran kanntè, yo al echwe Bahamas, yo al echwe Kiba, anpil nan yo, yo pa menm rive kote yo ta prale a, ebyen reken manje yo depi nan wout. Tou sa se paske sitiyasyon an difisil, se paske otorite nou yo rann peyi a envivab ki fè kretyen vivan ap mouri konsa nan move kondisyon. Medam, matmwazèl e mesye depi yon bon bout tan ebyen gon sitiyasyon k ap devlope nan peyi Dayiti se ke dirijan nan peyi Dayiti, oligak nan peyi Dayiti, laplipa ebyen fanmi nan peyi Dayiti yo pran dyaspora tankou yon etiyèm. Yo itilize dyaspora a tankou yon ATM. E akoz yo ap plede itilize dyaspora a tankou yon ATM, ebyen sa nou vin rive nan kafou, dyaspora vin konpòte l tankou ATM. Medam, matmwazèl e mesye, ATM nou konnen. ou gon debit kat nan men ou a chak fwa ou bezwen ou swap ou al swipe li nan ti nan ti kay la epi sa w tande rrrr ou mete password sa w tande lajan vide sou ou swipe epi lajan vide sou ou ale se lè ou bezwen lajan ankò wap repase nan ATM sa a. Eske n konprann n koze yo? Donk, a chak fwa gen katastwòf natirèl nan peyi Dayiti, yo toujou fè apèl ansanm avèk dyaspora a, pou l voye manje, pou l voye lajan, pou l voye dwoum, pou l voye kit ijyenik. Men, apre sa, Pou pa janm benefisye anyen ou menm, kote ou ye lòt bò a, ou pa fouti rantre nan peyi Dayiti, paske yo toujou fè ou pè, atè a pa bon, ou p ap ka rantre, si ou antre wap, y ap kidnape ou, y ap tiye ou, y ap fè ou tout vye bagay nèt. Donk, yo itilize ou sèlman pou voye lajan nan peyi Dayiti, apre sa, yo pa bezwen ou pou anyen ankò. Donk, nou kapab konprann ki sa yo fè dyaspora a li tounen. Li la sèlman pou l voye lajan, e lajan l ap voye nan peyi Dayiti a, malerezman, yo pa gen dwa a eksplikasyon. E jounen jodi a, pèp ayisyen, yo te konn di w se dola senkant yo ap touche, se twa dola wi yo pran kounye a. Twa dola! Ou peye dola senkant lan lòt bò a, lè ou voye lajan nan peyi Dayiti yo retouche dola senkant lan ankò. Se 3 dola yo pran. E jiska prezan, yo pa ka ban nou eksplikasyon de lajan sa a. Donk, lè ke nou menm ki lòt bò a, n ap voye lajan sèlman nan peyi Dayiti, sa vin fè ke nou vin gon pakèt dirijan lezi. Moun yo vin parese. Ou la sèlman pou voye lajan, men ou pa gen dwa vin pran plezi nan pwòp peyi ou. Ou pa gen dwa fè biznis nan pwòp peyi ou. Ou pa gen dwa e fè biznis la nan peyi ou epi lajan sa wap antre a pou pran ladan pou al pran plezi pou al pase vakans lòt kote. Ou sèlman la sèlman pou vide lajan nan peyi sa, apre sa ou pap benefisye anyen ankò. Donk, pèp ayisyen, ou menm ki nan dyaspora fò w konprann. Se sa k fè m te di yè klè, dosye voye lajan nan peyi Dayiti, fò w kòmanse repanse sou dosye sa a. Paske lè w ap voye lajan yon kote san kanpe, ou pa janm ka jwenn eksplikasyon, ou pa ka benefisye de lajan sa a, ebyen se rann ou rann moun sa yo k ap benefisye lajan an vin pi parese toujou, vin pa vle travay e y ap batay chak jou. pou sitiyasyon an vin pi konplike toujou, a chak fwa 3 kawotchou ap boule pou yo di w, mezanmi peyi a pral fèmen, voye lajan. E dè fwa mesye oligak kowonpi yo pa bliye, se yo menm ankò k ap keyi dola 50 lan depi anlè. Lè yo rive nan peyi Dayiti, se yo menm ki gen bank, yo keyi yon lòt dola 50 ankò. E dè fwa gon kantite machandiz yo konn genyen. Yo bezwen pase ekip machandiz la, yo kreye yon divèsyon. Kreye yo kreye divèsyon an, yo di w konsa peyi a pral bloke, manifestasyon, epi moun ki nan peyi Dayiti li menm, tèt li cho, rapidman l epi li voup! Li pase yon kout fil, li di a, bagay yo pa bon, peyi a pral fèmen, degaje w pou wè kòman ou te kapab voye yon bagay lakay. Rapidman ou menm, gade non w al prete, ou kouri a goch, kouri a dwat pou jwenn yon ti kòb pou voye. Epi kou stòk machandiz yo fin vann, epi ou pa tande anyen menm yon kawotchou pa boule nan peyi Dayiti. Donk fò nou konprann, fòk ke nou sispann pase mizè anba men moun nan peyi Dayiti. Wi, dyaspora ap soufri aktyèlman la a. Donk, frèzisè byeneme fò n konprann, Peyi Dayiti fè anpil anpil defisi tou. Se vre ke yo itilize dyaspora a mal. Paske moun an Ayiti pran dyaspora tankou yon djakout lajan. Depi yo rele w silvouplè vide lajan, yo pa bezwen konn anyen. Yo itilize dyaspora, yo pran dyaspora tankou yon djakout lajan. E tandiske se sèlman lajan yo wè, men dyaspora vo plis ke sa. Dyaspora ou vo plis ke sa. Ou ka fè plis pou peyi Dayiti toujou. Ou pa ka kite yo ap itilize ou sèlman nan lign sa. Ou pa ka kite yo pran ou tankou bwat sekrè yo. A chak fwa yo bezwen yo foure men yo nan bwat la. Non, ou vo plis ke sa e ou ka fè plis ke sa toujou. Kite m eksplike w, dyaspora gen konesans, dyaspora gen devlopman lakay li, dyaspora gen vizyon, nan dyaspora ou jwenn kolaborasyon, nan dyaspora ou jwenn patenarya ki kapab ede amelyore kondisyon lavi chak grenn Ayisyen andedan peyi Dayiti. Eske w tande ki kantite bagay dyaspora gen lakay li? E tandiske mesye yo sèlman aranje yo pou yo dechèpiye, rale lajan, rale lajan, men san travay. Bagay la pa ka rete konsa. Dyaspora fò chanje fizi ou depòl, fò w pase nan yon lòt faz pou ke ou frape nèg yo. Gen fason ou kapab korije moun nan peyi Dayiti. Se pa sèlman lajan ou ka bay men ou gen konesans paske konesans pa gen pri. Ou gen devlopman lakay ou. Ou gen vizyon, ou kapab kolabore, ou ka fè yon bon patnè. Poukisa se sèlman lajan ou chita ap bay fon kanpe sou dosye voye lajan. Medam matmwazèl e mesye, kite m eksplike ou. Donk, pa egzanp. Yon moun ki nan peyi dayiti, lèm nou dyaspora gen konesans gen pil lòt bagay ke l ka fè, fòk ke mwen kapab eksplike w nan bon ti mamit. Pase tank w ap voye lajan nan peyi dayiti, se tank w ap kreye plis parese ak plis parazit toujou. E moun sa a, l ap aranje l pou l pa fè okenn efò pou l sove tèt li. E gon seri de moun nan peyi Dayiti, si ke yo pat genyen yon moun ki tap plede voye lajan ba yo, yo tap gentan soti tèt yo nan sitiyasyon an, e non sèlman sa tou, revolisyon nap chèche, nap batay pou li depi 1900 jamè a, li tap deja fèt andedan peyi Dayiti. Donk. Lè ke wap voye lajan san jwenn eksplikasyon, ebyen se tank wap kreye de parazit, de jenerasyon parazit, e bagay la ap vin pi grav. E nan dyaspora gen de tip de moun ki voye lajan nan peyi Dayiti, e Repiblik Dominikèn, kòm nou konnen pandan dènye moman yo la, Repiblik Dominikèn vrèman ap faktyalite avèk dosye dyaspora, gen de antite moun nan dyaspora ki toujou jwenn eksplikasyon de lajan yo. se truck driver yo ansanm avèk nurse pase yo menm yo jwenn ti foto yo desann vin distrè yo men lòt kategori moun yo malerezman yo pa jwenn eksplikasyon de lajan yo a ou pa ka fin voye 100 dola bay yon moun nan peyi dayiti pou pa poze l kesyon pou pa mande l ki sa l fè ak lajan an kòman l depanse l si ou pa mande l eksplikasyon li pral panse bagay la fasil Si ke ou fè de sakrifis, ou leve bonè, ou fè de dyòb pou kapab peye bil ou, pou kapab jwenn yon ti bagay pou voye anba, fò jwenn eksplikasyon de lajan. Fò yo di w kisa yo fè ansanm avèk lajan. Si tout fwa ou desann nan peyi Dayiti yon jou pou kapab bon kafe, pase se fòs kouray ou. Men si w pa ka jwenn eksplikasyon, a kwa bon pou kontinye ap envesti lajan andedan peyi sa a? Frè se sè byen eme, bon m rakonte w yon istwa kòman moun nan peyi Dayiti la plipa nan yo gaspiye lajan dyaspora. De fwa moun nan peyi Dayiti konn leve yon maten, e pa tout non, la plipa nan yo. Yo leve yon maten, e pi yo pa genyen, yo sèlman gen yon ti diri, menm lwil yo pa genyen. Yo rete yon ti tak gaz oubyen yo gen de twa moso chabon ki sèch men genyen ki mouye tou. Ebyen lè konsa, lè yo leve yo gad anwo yo gad anba se sèlman ti rès diri ak te rete lakay la, ki sa yo pral fè, dèfwa pa gen epis, yo souke dlo nan galon lwil la, tande m byen sa m ap di w la wi, moun nan souke dlo nan galon lwil la, Epi, li limen dife a, li mete chodyè apre sa, li vide dlo ki soti an dedan galon an nan chodyè a epi l ajoute plis dlo, li mete sèl ladan epi l kouvri l. Moun nan pa t gen okenn espwa, tande m byen sa m ap di nou la, li pa t gen okenn espwa. Epi, pandan ke diri a, dlo a bouyi, l lave diri a l mete ladan. Pandan l pral pare pou l toufe manje a, se gade l gade, epi l wè gon nimewo entènasyonal ki ekri l epi l wè gon foto k monte. Li klap! Li klike ladan l antre. Lè ke l ap gade, li fè o! Epi moun nan voye yon mesaj, a m voye yon bagay pou ou wi degaje w pou wè sa w ka fè. Dèfwa moun ki konn voye lajan l pa menm konn non moun nan menm. Li pa menm sonje ki moun yo konn bay konsa. Li just wè foto a monte epi li pull up rapid. Li gentan pran yon chofè moto. Li gentan gran nèg, li gentan gran fanm rapid. Rapid li gentan gade nan, li met sandal li. Manje ki te sou dife a li gentan bliye l wi. Li bliye bagay konsa monchè, li pa sou manje diri blanch l ankò. Oh oh, monche l redi afè l regle. Rapidman! Li voup li debake nan biwo transfè. Rive l rive l pran lajan. Li bliye manje k t ap kwit la, diri e li te pase dlo nan galon luil pou l te kwit la. Li gen tan debake nan yon makèt. Li gen tan fè gwo makèt pèp ayisyen. E non sèlman sa tou, li gen tan pase nan yon restoran, li pran yon gwo pla. Epi lè lap rantre lakay, pil sachèl nan menl epi manjel, tout vwazinaj ap gadel epi e konsa lap rantre kès kès kès kès kès kès lap pouse kòl paske lajan an tonbe pi rapidman manje gentan fèt se poul montrel pa yon moun ki ka soufri imedyatman voup li grangou talè la pwoblèm li rezoud epi lè w tande tout acha sa fin fèt. Nan demen maten rapid li leve l fon konbit manje. Separe bay vwazinay montre kòman l jenerez, l ap separe, l ap fè grandyoz, gran panpan. Epi aprè demen, li pa gen yon goud ankò. Li retounen nan kò w, li vin mande w. Eske moun sa ou ka kontinye ap voye lajan ba li? Non monchè, ou pa ka fon bagay konsa. Dyaspora a ou sipoze jwenn eksplikasyon e yo dwe ou eksplikasyon de lajan ke wap voye tout la sent jounen nan peyi dayiti. Si ou pa ka jwenn eksplikasyon de pwòp lajan ou ou redi di pou li, pa voye lajan nan peyi dayiti. E mesye dam yo aranje yo, yo kreye yon klima pou toujou gen ensekirite, otorite. ki ta sipoze batay pou wè kòman ou te kapab vin pran ti plezi w lakay, li menm se nan gang li rantre yon fason pou l kapab dechèpiye w plis toujou pou pa janm met pye kote konsa. Donk, lè ke yon sitiyasyon konsa prezante, se batay pou ke w pa voye lajan konsa paske moun k ap finansye a e li k kòmande, lè ke w bezwen bay yon leson nan yon kay, nan yon lakou ou pa depanse. Ou ranmase lajan w. Donk, medam, matmwazèl e zemesye, lè m di ou, mesye dam yo kontante yo sèlman jwenn lajan fasil men yo pa pran sa ki nan djakout djaspora ki te kapab ede peyi a ale vèr lavan plis toujou. Pa egzanp, yon moun ki nan peyi Dayiti, li genyen yon frè l ki aletranje. Donk, frè sa ki aletranje a, li nan domèn edikasyon. Ou menm ki nan peyi dayiti ou gen yon ti lekòl. Lekòl sa ou gen an, moun sa ki gen lekòl la nan peyi dayiti ki se frè ou ki se sè ou, li pa ka sèlman chita la ap rele ou a chak fwa l bezwen peye pwofesè. Non monchè, li pa ka chita la ap rele w a chak fwa l bezwen peye pwofesè. Moun sa pa ka viv ansanm avè w, moun sa se detui l ap detui w, se redui l ap redui w. Men okontrè, si ke ou gen yon frè w ki genyen ki deja nan sistèm swa Lafrans, swa Ozetazini, swa Kanada, ki nan domèn edikasyon, ou menm ou gen lekòl nan peyi Dayiti, se batay pou ke nou fè yon patenarya. Batay pou ke nou travay ansanm, kòm mwen menm m deja nan edikasyon, ebyen konesans la pran nan lòt peyi a, m ap use li pou m rantre l nan lekòl pa m nan. M ap batay pou pwofesè yo kapab jwenn ti kal bagay nan men frè m nan ki aletranje. M ap batay pou ke e pwofesè yo kapab jwenn yon fòmasyon an plis, piske edikasyon nasyonal pa fè bagay konsa. E nou kapab wè nan peyi aletranje prèske chak ane pwofesè toujou al nan egzamen. Se pa sèlman elèv k al nan egzamen. Pwofesè yo al nan egzamen tou pou yo gade èske ou kapab, èske ou ka kontinye. e e e edike ti piti kap vini eske ou pa rive lè pou al chèche yon kote pou chita ebyen ki sak pase lè konsa pèp ayisyen lè ke frè ou la ki al etranje ou dil ede ou nan dosye edikasyon paske li menm li deja nan ling nan al etranje gen anpil bagay li konnen chak ane ou batay pou ke genyen fòmasyon ki fèt pou pwofesè yo. Ou resikle pwofesè kareman. Donk pwofesè yo pa rete sèlman nan yon bout tab djala. E frè ou sa ki aletranje, l ap fè kontak pou ou. L ap chèche lòt zanmi. L ap rantre pi fon nan domèn edikasyon lòt peyi a pou l fouye zo nan kalalou pou l jwenn bagay pou l pote pou ou. E lè sa a, ki sa ki pral pase? Tank w ap vini avèk de nouvote nan lekòl ou a, timoun ou yo ap aprann pi byen toujou, timoun ki enskri nan lekòl ou a. Donk lekòl ou a ap vini yon lekòl de referans paske fòmasyon w bay yo li spesyal. Ou p ap sèlman gen yon lekòl nan kapital la oubyen nan yon vil, w ap kapab gen lekòl nan tout 10 depatman peyi Dayiti. Sa se lè ou pa fokis sou lajan, ou pran konesans lan wi. Èske w konprann sa m ap, èske nou konprann sa ke m ap di nou la a? Donk, lè ke ou pran konesans lan, frè ou la ki lòtbò a, li ba ou ti kichòy, ou rantre nan lign edikasyon nan peyi Dayiti, ou ede pwofesè yo, ou pèmèt yo wè pi byen, ou pèmèt yo konprann edikasyon an pi byen, paske nan peyi kote frè ou la e a, li pi devlope pase peyi pa ou la, ou fon pa an avan, lekòl ou a vin yon lekòl de referans. Donk, lekòl ou a ki vin lekòl de referans lan, donk rapidman ou vin ap bati yon eritaj familyal, ou vin kreye yon dinasti. Donk, nou pa sèlman la pou n ap fè biznis nan peyi Dayiti, epi n ap fè biznis la nou pa wè ki kote lajan ap fè, epi se dyaspora tout la sent jounen k ap kouvri frè depans yo pou nou. Sa pa fè sans. Si tout fwa ou pati ou kite peyi Dayiti, manman w, papa w te mouri, li te kite, manman w, papa w te mouri, li te kite de twa kawo tè, ou gen frè ak sè an pwovens, ou pa, ou pa ka chita la ap voye lajan bay frè sa pou l peye lekòl pitit li, non mon chè, ou pa ka fon bagay konsa, ou pa ka chita la ap voye lajan bay frè sa pou l peye inivèsite pitit li, pou l achte manje, kote de twa kawo tè ki genyen an? Poukisa nou pa batay ansanm pou ke nou plante tè sa? Pou gen manje? Pou mwen menm mwen jwenn pati pam nan? Pou ke ou kapab vann ou menm? Pou peye lekòl pitit ou? Donk, e fò n konprann ke lè ke ou genyen yon kat, tanzantan w ale nan ATM w ap plede retire lajan ladan, fò ke w al rechaje l. Dyaspora pa yon sous. E menm sous pèp ayisyen konn sèch. Fòk ke nou konprann sa, menm sous pa fwa li konn sèch si ke ou pa pran swen sous la. Si ke pye bwa ki antoure sous la, ou ap plede koupe yo, yon bon maten sa k pral pase, sous la ap rive li sèch. Donk, lè ke nou chita n ap itilize dyaspora, sèlman pran lajan, tandiske nan dyakout li chaje lòt bagay ke ou kapab fè, Yo kapab kontribye pou ede peyi dayiti, use yo selman pran tout ti sa yo posede, chak ti lajan yo fè nou gap nou mete men sou li tandiske konesans yo gen te kapab itil plis, ebyen yon bon maten dyaspora ap rive, yon bon maten dyaspora ap leve l dekouraje li di li menm li pap li pap pase nan peyi konsa. E nou kapab wè se sa mesye yo fè pou chita la selman ap voye lajan nan peyi dayiti. men ou pa ka jwenn eksplikasyon, ou pa kapab benefisye anyen. Donk, pèp ayisyen, se pou sa, ou menm ki nan dyaspora, ou menm k ap batay, ou menm ki gen kay ou nan peyi Dayiti, ou kite peyi Dayiti depi 40 lane, depi 30 lane, depi 10 lane, depi 15 lane, ou pa ka rantre sou tè sa a, akoz gang k ap batay, otorite k ap fè dezòd. politisyen kap destabilize. Ebyen jounen jodi a, blan an li menm lap koupe viza, nou menm nap siyen petisyon an pou n di voye madanm yo ak tout pitit yo vin jwenn yo. Paske nan kafou peyi Dayiti rive la, fòk ke l reset. E reset lap reset la fòk tout la, moun ki tap destabilize yo fòk tout la. E lè w gen yon telefòn nan men yon pèp ayisyen, wap reset. ebyen sa ki pou pase lap pase men tout viris yo yo ap elimine wi tout viris yo lap elimine e map di ou sa pèp ayisyen ou wè ane ki pral vini la ane 2023 li pap dous menm pou politisyen nan peyi dayiti sonje m te di ou sa e rale kreyon ou make li pap dous menm pou politisyen andedan peyi dayiti. Paske ane 2023 se yon ane de jistis li pral ye nan peyi Dayiti. E ou pral sezi wè kòman pèp Ayisyen pral mache ak manchèt yo nan men yo, yo pral chèche e politisyen, yo pral chèche òm dafè, yo pral chèche moun kap gangsterize, kap destabilize peyi a depi 1900 jamè. Ou mèt rale kreyon make, sa m di w la a, se la verite. Donk. Ou la sèlman pou voye lajan, lajan yon kote men tandiske ou pa ka benefisye anyen. Dyaspora ou vo plis pase dola senkant lan. Ou vo plis pase yon fich transfè. Ou vo plis pase lajan w ap voye tanzantan nan peyi Dayiti. Ou kapab fè plis ke sa. Donk, jounen jodi a nou rive nan kafou, moun kap destabilize, ki anpeche w rantre nan peyi w, ki anpeche ke ou vin envesti, ki anpeche ke ou vin jwi lavi ou pran bon ti solèy. Donk, pèp ayisyen, nou nan mwa novanb, nou pral atake desanb, gen pil kote ki fè frèt, se moman dyaspora konn deja rantre nan peyi dayiti. Yo pral retounen zòn 15 janvye. A letranje, men jounen jodi a, eske yo kapab? Non, yo pa kapab. E ou kapab wè, mesye yo batay de jou an jou pou bagay yo vin pi difisil toujou. Donk, jounen jodi a, w ap gade kòman mesye yo pran san yo pran tan yo pou yo monte yon kowalisyon kriminèl pou yo destabilize, pou yo ame jenn fanm ansanm avèk jenn gason detui lavi moun. Donk, fòk madanm yo ak pitit yo desann vin jwenn yo nan peyi Dayiti. Menm jan yo menm yo jwenn sekirite, fòk madanm yo ak pitit yo vin jwenn sekirite a tou. Kòman ou te ka konprann pou non peyi kareman, on pakèt moun ap di yo se gwo lidè, on pakèt moun ap di yo se entelektyèl, yo ap fè politik depi 1900 jamè. Epi lè yap fè kanpay ou tande yo se lide yo pral sove peyi dayiti ou pa janm wè fanmi yo ansanm ak yo? Pèp ayisyen tandem byen ou menm ki nan peyi aletranje ou pa wè lè yon kandi lè yon moun poze kandidatil pou nenpòt pòs lè ke li pral fè kanpay fanmil toujou akonpanyel pitit li madanm ni toujou ansanm avèl toujou ap sipòtel gon seri de moun menm fanmi yo pa sipòte yo non. Gon seri de moun ki arive senatè nan peyi Dayiti, menm madanm yo pa vote yo non. Non, jounen jodi a, fòk pitit Moïse Jean Charles, an tan ke pitit Desalin, li menm ki se politisyen de gòch, fòl degajel, fò madanm ni ak pitit li, Desann vin ansanm avè l pou mache fè kanpay. Fò madanm Moyiz Janchal vin vote l tou lè gen eleksyon. Fò madanm pitit senatè Youri Latòti vin vote l. Bon, bagay la difisil nan men l. Fò madan Lanbè, pitit Lanbè, desann vin vote l. Fòk madanm Stivenn Benwa desann vin vote l ansanm avèk pitit. Bon, si l gen madanm, pase Babekyou te di l dous nan jou pase yo. Li genyen ka pa gen madanm wi. Antouka, ann kite sa la. Donk, nou pa ka chita la ap vote yon ekip bann loray kale. Nou pa konn madanm yo, nou pa konn pitit yo. Avan yon nonm premye minis nan peyi Dayiti, minis fò n konn fanmi l. Fò n konnen fanmi l. Paske gon seri de moun nan peyi Dayiti ki soti nan yon seri de fanmi. Fanmi an selman bezwen lajan nan men yo, yo pa bezwen anyen ankò. Yo pa bezwen anyen ankò nan men moun sa. Donk, gon seri de nèg ki nan politik depi 1900 jamè, fòk nou konn madanm yo, fòk nou konn pitit yo. Fòk ke yo desann nan peyi Dayiti pou yo vin vote malandren an tou. Fok nou wè yo ap mache de pou nou di aa se moun sa yo depi 1900 jamè kap souse k kache kò yo yon kote. Si papa w se senatè fò w afiche w. Si manman w se senatè fò w afiche w. Fò nou konn mari Majorie Michel, fò nou konn mari madam Bozil ki gason k kanpe dèyè l ki fè ke l ap fè travay sa eske gason an pa ba li manje ki fè tout lasentjounen li toujou ap plenyen grangou. Fò nou konnen. Pase ou pa ka gon fanm nan men ou pou l tounen yon aloufa, yon ti gele nan la repiblik ki toujou grangou. Li rive devan blan, haa, je fi, je n pe pa sipote, nou gran, non, nou, sa pa ka fèt, fò n konnen madanm, mari madam Bozil fò l mache ansanm avè l lè ke li poze kandidati l. Fò n konnen nèg ki pa pran responsabilite l, ki pa bay madanm nan manje, ki fè l konsa. Fò n konnen pèp ayisyen. Fò n konnen yo! Nou pa ka pa konnen yo! Fò n konnen madanm senatè Evalyer Beauplan ak pitit li! Fò l la ansanm avè l lè ke l poze kandidati l! Pou n konnen kòman li konn aranje l, kòman l konn chita ansanm avèk Evalyer pou yo fè konplo pou yo al vide lwil sou tèt mòn! Fò n konnen yo pèp ayisyen! Nou pa ka pa konnen yo! Fò n konn moun sa yo! Fò n konn madanm yo, fò n konn jenerasyon yo! Se trè trè enpòtan! Gon seri de nèg kap destabiliz, fòn konn madanm Andre Michel, fòn konn madanm Nenel Cassy, fò yo desann vini akonpanye mari yo pou yo fè batay la, yo pa ka kite nèg la sèlman nan peyi Dayiti ap vòlè, ap touye, ap fè kidnapin, touye konsil, epi voye lajan ba yo, epi yo ap byen pase, epi nèg la, non, fò yo desann vini akonpanye mari yo, fò yo ban nou ti eksplikasyon kòman yo santi yo lè yap manje lajan kidnapin. Koman yo santi yo lè yo ap manje lajan pandan ke yo ap destabilize peyi d'Haiti? Mari ou di l'ap batay, fò kanpe bò kot mari ou pou batay ansanm avèk mari ou. Mari ou pa ka chita la ap dechèpiye diaspora, kraze peyi, kreye gang pou voye lajan ba ou, fò desann nan peyi d'Haiti pou vin kore mari ou. Donk, se pou rezon sa a. Ebyen, nou menm pa bor isit, nou pran inisyativ sa a, ansanm avèk divès konfrè, pou nou di, operasyon depòte madanm ak tout pitit politisyen. Pase jounen jodi a, si pitit nou pa ka ale lekòl, se yo menm ki lakòz. E ou kapab wè sa pa deranje yo. E raplew nan jou pase yo se menm mesye sa yo ki te monte operasyon chire inifòm, make non pitit ou anba pyel pandan pitit pa yo menm yo chita byen kalm yo ap aprann pèp ayisyen nan peyi aletranje fòk pitit nou aprann nan lapè tou. Fòk pitit nou gen kapasite pou ke l reflechi. Dè fwa gon timoun ki pa ka pase lekòl nan peyi Dayiti, se paske l wè twòp bagay. Imajine w yon timoun pral lekòl, epi l ap gade kòman bandi ap rale zam, l ap fiziye moun. Timoun sa twomatize pou tout rès vi l. Li twomatize. Gen de timoun wè k pase nan lekòl nan peyi Dayiti, se ewo timoun sa yo ye. Timoun nan ap arive konn li, se ewo li ye paske l ou anpil bagay. Kòman w te ka konprann pou yon timoun ap soti lekòl pou l ap janbe barikad, pou bal ap pete, pou dife tout kote nan lari? E, ede m konprann non pèp ayisyen. Ede m konprann timoun nan ap leve ansanm avèk yon strès. Tou sa, se mesye yo ki kreye sitiyasyon an. Pou pitit pa ou, pou pitit pa m, pa janm anyen. Pou yo pa janm anyen. Kòman ou te ka konprann pou yon jèn nan inivèsite pèp ayisyen, pou l ap batay, pou l wè kòman l te kapab aprann pou l vin yon bagay demen, pou l vin yon gran medsen, pou l vin yon gran enjenyè, pou l vin yon gran pwofesè, yon gran istoryen, epi pandan l nan inivèsite a, l ap resevwa bal? Pandan l nan inivèsite a, li tande gade nou gwo kabouyay pete deyò a, dife pran anmwey, lage, leve an al manifeste, etidyan pa ka rete nan klas pou l swiv kou. Tandiske pitit pa yo aletranje nan gran inivèsite, gade nou e se sou laptop yo ye kouran 24 sou 24, gade nou yo ap byen pase, yo ap aprann nan lapè. Men nou menm, nou toujou gon strès. Nou prale lekòl la, men n ap reflechi kòman nou pral fè tounen, kòman bagay yo ap ye. Nou kòmanse semèn lekòl la, pa gen anyen k di n ap fin pase semèn nan. Non, fò yo desann nan peyi Dayiti tou pou yo al konnen sa k peyi Dayiti a. Fò yo al goute ladousè la. Nou menm sèlman nou pa ka chita la nap viv nan mouri ebo tandiske yo menm yo nan berchon jwaye nou fò n konnen berchon jwaye a tou si nou pa ka konnen l se pou nou tout pase se pou nou tout pa egziste yon ekip pa ka byen viv tandiske yon ekip moun ap soufri tout la sent jounen se pou madanm yo a pitit yo desann vin jwenn yo paske fanmi pèp ayisyen la fanmi kapab sove peyi dayiti. Paske lè w gen fanmi w anba pye w, e nou kapab wè sa nan tan pase yo, enpòtans fanmi te genyen nan peyi Dayiti. Paske lè ke w ap leve nan yon kominote, ou gon timoun ki vòlè, ou gen de chwa wi. Etan done papa a pa ka bat timoun sa jiskaske l touye l. Men lè w tande jandam makout vin pran l. M pa kache di w yo di bime misye wi. E defwa pèp ayisyen mwen m wè aksyon sa a deja. Paran k ap fè ekspedisyon dèyè pitit li pou l fè l pati lwen akoz de yon zak malonèt ke l te fè wi. Men si timoun sa a li t on san fanmi, li pa t gen moun k ap voye je sou li, ki sa k t ap pase? L t ap rete nan sosyete a l kontinye nan menm liy enpinite a? Donk politisyen yo ou wèk la kap fè dezòd konsa, se paske yo pa gen madanm yo a pitit yo ansanm avèk yo. Paske si pitit ou te la, ou tap konnen dola 50 lan ou pa ka vòlèl paske fò peye pwofesè pou pitit ou kapab konn li, ou pap aksepte pou pitit ou sòt. Si pitit ou te nan peyi Dayiti, ou tap batay pou ke la polis gen aksè ansanm avèk lajan ona tou pou ke li konfòtab, pou lespri l anpè, pou l kapab peye kay, pou ke pitit li kapab manje, pou l ka bay sekirite. Ou tap batay pou la polis an sekirite dabò, epi kounya pou l kapab pwoteje ak sèvi ou. Lè konsa, lè ou nan palman an, ou ta batay pou vote bon jan lwa pou avni peyi a, nan enterè peyi a. Ou pa t ap leve dwèt ou ap vote pou konbyen milyon nan enterè oligak kowonpi yo. Paske ou t ap konnen pitit ou nan kenz ventan se li menm ki pral ranplase donk fò w batay pou fòk ke ou batay pandan ke w la pou fè yon bon aranjman pou li dekwa lè li menm li vini pou l aranjel pou jenerasyon kap vini an e imedyatman ou fèl pou pitit ou ou fèl pou fanmi ou ebyen vwazinaj pa ka pa benefisye paske ou pap ka ret kanpe konsa pou ap gade yo nan je humm. pèp ayisyen, m vle ou konprann sa, e dyaspora a, tande m byen sa ke mwen pral di ou la a. Nan labib, yo rakonte nou istwa sa a. Istwa sa a, se parabòl de talan. E mwen envite nou ouvri bib nou, nou menm kap swiv sou Facebook, sou YouTube, nan Matye 25, vèsè 14 a 30. Gon gwo verite pou w al konnen la kretyen, frèzesè byeneme. Pandan Jezi t ap pale ansanm avèk disip li yo, hum, epi li di disip li yo konsa, te gen yon mèt ki ta prale an vwayaj. Mèt la rele sèvitè li yo. Pandan ke li rele sèvitè yo, alelouya gen Bondye, epi li di sèvitè yo konsa, m ap pati wi. Premye sèvitè a, li rele li ba li senk talan. Men m ap fè ou konprann, talan nan tan pase yo, se te yon monè romèn. Li ba li senk talan pèp ayisyen. Li rele dezyèm sèvitè a, li ba li de talan. Li rele twazyèm sèvitè a, alelouya, gen Bondye, li ba li yon talan. Li bay chak sèvitè yon kantite selon kapasite yo. Li pa bay sa, yo pa ka pote. Li bay premye a senk, li bay dezyèm nan de, e li bay twazyèm nan youn. Sal te bay 5 lan pral komanse travay 5 talan. Li batay li batay li batay li vin fèl fè 10. Hum alelouya. Dezyèm nan pral komanse travay 2 talan yo ba li a li vin fè 4. Twazyèm nan li menm ou konn sal fè? Parese ke li ye, parazit ke li ye. Li fou yon tou, li mete talan, epi l bouche l. Apre yon bèl bout tan, mèt la vin vini. Lè mèt la vini, li rele sèvitè yo pou vin ba l eksplikasyon de talan yo. Premye sèvitè a vini, li di mèt, Mert! Monchè, ou te ban mwen 5 talan wi. Men, mwen travay jounen jodi a, li vini 10. Mèt la bat bravo. Li di, Felisitasyon! Felisitasyon, bon sèvitè fidèl! Ou fidèl nan bagay ki piti, ebyen kounya la a mwen pral konfye ou gwo bagay. Sèvitè a kontan. Dezyèm sèvitè a parèt pèp ayisyen, li di mèt, ou te ban mwen de, mwen travay li, mwen travay li jounen jodi a m vin gen kat. Waw! Mèt la kontan, mèt la vole anlè, mèt la ponpe, li di bravo sèvitè, ou son bon bon grenn! Donk, ou te fidèl nan bagay ki piti, ebyen kounya la, mwen pral konfye ou gro bagay. Lè twazyèm sèvitè a parèt pèp ayisyen, li di mèt, M konnen ou son mèt ki mechan. W a parese, toujou ap chache ekskiz. Moun ki pa deside fè efò ansanm avèk lavi l, toujou ap chèche ekskiz. Li di, Mèt, m konnen ou son moun ki brital, son moun ki pa jwe. Monchè, se vre ke ou te ban m ti kòb la, m te fouy yon tou m mete l pou l pa t pèdi papa, Men afè w. Mèt la gade l. Li di talè. Men jan w ap di m mechan konsa a. Jan w ap di m pa bon konsa a. Jan w ap di m konn fè zak malonèt konsa a. Èske w wè m janm al rekòlte san ke m pa t plante? Sèvitè a ret tèt atè. Li pa ka bay eksplikasyon. Ebyen medam matmwazèl se mesye, moun ki tap sekirize met la, met la pase yo lòd li di yo, pran lajan an nan men misye, bay moun ki genyen 10 la, ogmante pal la paske l travay, epi l joure twazyèm sèvitè a, parese, parazit, jete l deyò a nan tenèb, kote ki gen soufrans, kote ki gen, kote ki gen kalamite pou l soufri, pou l manyen kite parese. Yo jete l deyò a pèp ayisyen. Sa ke ou dwe konprann nan pati sa, hum, moun ki aletranje yo kap voye lajan tout la sent jounen nan peyi dayiti, ou pa ka chita la ap voye lajan, epi moun ki anba pap ede w travay. Lajan ou voye a, yo pa janm di w men ki sa yo fè, men ki pwojè yo genyen. Defwa ou menm ou konn sot kote w soti ou di, ebyen m gon pwojè wi, men ki sa n ap fè, men ki sa n ap fè. Yo di w non, bagay la pa bon, ensekirite, kidnapin, non, nou pa p ka fè biznis. Yo pa ka fè anyen. Men malgre w tande kawotchou ap boule sou kawotchou, peyi ap kraze sou kawotchou, peyi ap kraze sou peyi, ebyen yo toujou jwenn mwayen pou ke yo ale nan biwo transfè a. Menm jan yo kreye mwayen, yo batay, yo leve bonè pou yo al chèche lajan an, ebyen fòk yo batay tou pou yo travay pou lajan an. Fòk ke yo travay tou pou lajan an. Menm jan dirijan yo chita la, yo ap souse nou, a chak fwa yo bezwen, yo fè apèl ansanm avèk nou, jounen jodi a, fò n fè yo travay pou lajan an. Menm jan jounen jodi a nou pa ka rantre nan peyi Dayiti, tandiske yo ap byen pase, madanm yo ak pitit yo ap byen pase, Ebyen jounen jodi a fòk ke nou siyen petisyon an pou n fè jete yo deyò nan tenèb la pou yo konprann soufrans lan, pou yo konprann kalamite, pou yo konprann doulè a. Gen de moun ki pati kite peyi Dayiti, jiska prezan pèp ayisyen, yo gen moun ki mouri, manman yo mouri, papa yo mouri, yo pa ka rantre non, pou yo al gade ki kote manman yo te antere non. Yo pa kapab non. Yo pa kapab. yo pa ka rantre, e imedyatman ou di wap vini nan peyi Dayiti, se kòm si ou plis pre lanmò ke lavi, wi ou plis pre lanmò ke lavi, a mwens ke ou fè pati gang yo pou kè ou pa ta sote, kè ou pa ka pa sote, wap santi ou boulvèse, wap santi ou pa an sekirite, donk jounen jodi ya, fòk ke nou batay, pou nou envesti konesans nou, pou nou envesti devlopman nou jwenn nan lòt peyi, pou nou envesti kapasite nou an de dan peyi Dayiti, e fòk ke nou jwenn rezilta. Pase ke sa mesye yo pa vle tande a, sa mesye yo pa vle konprann nan, yo plis kwe nan lajan, e byen fòk ke nou batay nou ki nan djaspora pou nou fè yo konprann ke konesans vo plis ke lajan. Konesans se lò. Konesans pa gen kote l pa rantre. Se konesans ki pèmèt yon peyi devlope. Se edikasyon ki pèmèt yon jenerasyon monte e ki pèmèt yon lòt jenerasyon k ap vini an vin pi puisan toujou. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke nou te anonse l yè pou dosye petisyon an. Donk, avan sa jan ke nou te di l, gen yon sondaj pou ke nou fè. Men, pa bò isit, nou toujou batay pou ke nou ini ansanm avèk anpil lòt konfrè paske lè ke gon travay kons, lè ke gon travay konsa ke ou pral fè ou anonse ou vini ansanm avèk ide a, fòk ke ou jwenn kantite frè ak sè ki pou anbrase l. Donk pa bò isit, e nou renmen pataje ide, e non sèlman sa tou, nou vle pou maksimòm Ayisyen patisipe. Donk, e nou menm, pa bò lakay nou, nou toujou ap pwone inite. Nou vle pou ke les Ayisyen yo ini yo. E se sa mesye dam milat yo fè, imedyatman yo jwenn yon koulwa, yo batay pou yo fè tout ras yo, tout jenerasyon yo menm chen lakay yo rich. Donk, imedyatman nou menm nou vini avèk yon ide sou tab la, fòk ke nou jwenn anpil moun ki kore ide a, yon fason pou ke nou kapab avanse. Gen anpil konfrè, nou fè apèl ansanm avèk yo, donk nan semèn nan la ap genyen gwo gwo mobilizasyon, donk nou fè apèl ansanm avèk Infoberto, nou fè, ekskize. Nou fè apèl ansanm avèk Enfo Bertho, nou fè apèl ansanm avèk Busta John, nou fè apèl ansanm avèk Moun Afè Bon TV, nou e nap eseye rantre an kontak ansanm avèk Wendy Phel, Theriel Thelus, Ti Koze ak Lynn, John Colin Morvan, donk tout moun sa yo pou nou fon sèl paske nou bezwen anpil anpil moun ki pou bouste travay la. E imedyatman. nou lanse sondaj la, pa bliye sondaj la ap fèt dabò paske nou bezwen sondaj la, l ap trè trè enpòtan avan petisyon an. Donk lè ke petisyon an anonse, fòk ke nou konprann, genyen moun ki Ozetazini k ap responsab, genyen moun Kanada k ap responsab, genyen moun Lafrans k ap responsab, pa bliye Florida se yon state donk. anndan yon state chaje city nan chak city sa yo fòk ke gen yon moun ki responsab ki pou moun ki nan lokalite a tout ayisyen kapab jwenn ansanm avèl pou ke nou fon sèl feso pou nou pote plent pou moun sa yo donk pou ke travay la genyen anple sa fòk nou batay pou nou fè ee maksimòm pwomosyon pou li e non sèlman sa tou fòk ke Nou jwenn anpil konfrè, anpil bra paske se pou Ayiti nap travay fòk ke nou met tèt ansanm pou ke nou abouti ansanm avèk yon travay ki pèfèk. Donk jan ke nou te anonse, e apati de aswè a la nap deja genyen. A pati de aswè a la nap deja genyen e e link pou ke nou kapab patisipe nan sondaj la. Donk gen anpil moun nou kontakte. Malerezman nou poko jwenn dènye e nouvel nan men yo. Nou poko fin setop ansanm avek yo. Se sak fe ke le link lan pa deja disponib sou tak 509. E nou vle ke se pa selman sou tak 509 pou ke link sa la men. pou ke li sou anpil anpil platfòm pou n pote plent pou mesye yo, blan li menm lap koupe viza, pase lè mesye yo vòlè lajan nan peyi dayiti, yo al envesti l nan lòt peyi, madanm yo a pitit yo nan lòt peyi, fò yo voye madanm yo a pitit yo nan peyi dayiti, e non sèlman sa tou, lè ke yo bloke kont yo, yo sezi byen yo, lajan sa yo fò yo remèt peyi dayiti, donk tout sa fò ke nou aranje nou, Fòk ke nou batay pou nou rejwenn lajan sa yo pwiske se lajan peyi a yo vòlè. Se pa sèlman friz kont yo epi lajan rete nan lòt peyi. Epi yo menm yo vin rete atè a. Non, fòk ke nou jwenn lajan sa yo. Ti moun ki pa ka al lekòl. Gen zòn ti moun se anba tant yo ye, lekòl pa konstwi. Fòk ke nou jwenn lajan sa yo pou nou batay pou nou konstwi lekòl pou nou avanse ansanm avèk peyi a e politisyen sa yo ki pase tout tan yo yo ap destabilize pou ke yo kapab jwenn ansanm avèk zo grann yo. Medam, matmwazèl e mesye jan ke m te anonse ou jounen jodi a menm se veye e Eric Jean Baptiste nou raple nou nan jou pase yo yo te asasine pandan l t ap rantre lakay li nan zòn Laboul. Genyen Milande Maniga. Donk Milande Maniga ki te debake nan Carrefour e ki t al patisipe, donk nou pral fè ou tande deklarasyon Milande Maniga rapid la nan yon ti tan tou piti, ban nou kèk segond. N ap rantre videyo a pou ke nou kapab fè sa, l ap enpòtan pou ke nou tande. Au nom du RDNP, ta kapab di mèsi, bonjou, mèsi. Mwen konn Eric Jean Baptiste par l'intermédiaire de Lesly Maniga. Paske 2 moun sa yo te gon bagay antre yo ki te ekstraòdinè. pour devenir secrétaire général. Deuxième monde que m'a remercié précisément, c'est membre RDNP. D'abord membre du CEN, Comité national exécutif de partir. Hein. C'est lui-même qui prend la décision. Et décision, il n'y pas prend Tèt chaje yo pa pran avèk jordònn esi e Erick pat nan jordònn li pat nan non pli lèl di w je veux se le maximum ke l kapab di si l di je veux m ta renmen ke tèl bagay fèt tèl jan men jan ke li te eksprime panse li e tout manm CEN yo Yo te konprann sa. E fò m di ke mwen menm, m pa t manm CEN. Petèt ke gen de manm RDNP k ap aprann sa ta, oubyen yo pa retni ni. Mwen te Presidente d'honneur du RDNP. E tit sa a, se Eric ki te chwazi l. Se li menm. Paske m pa t kab. Prezidan Donè di RDNP. Men, wòl mwen o sen di RDNP, se pa t yon pòtre, se pa t yon prezidan vrèman an popetwal. Se desizyon Cependant, Eric, étant donné culture politique qu'elle a par la lecture et par l'expérience, parce que son monde a fait politique depuis quelque temps, il y a toujours à tout que font le monde pas esclave le droit. C'est pas ça, droit dit ou exclamé. Et que à côté du droit, on barraille aurait la politique, Mwen pat lide pat pat rive nan tèt pèsonn kon bagay konsa ta kapab fèt. Men si Eric te ka bannou konsèy kounyea li tap di atansyon mwen mouri m pa la ankò m pa kap deside pou nou se nou menm ki pou deside se pou n met tèt nou ansanm e tankou m te dil nan premye deklarasyon ke m te fè a. lèy fòk lè fini. deuil bon moment. Et deuil que nous avons célébré aujourd'hui, hein, son deuil avec des larmes, en pile tristesse, en pile affectation, mais cependant, deuil ça, pas vitam éternel. Il faut que Nou ranmase kouraj nou pou nou ranmase RDNP pou nou eseye swiv nou genyen 2 moun kap gide nou pou RDNP Lesly Manigat li kite ou dokiman li kite plizyè dokiman e dènye travay ke Erik te mandem poum fè e kem fè e kem gen poum remèt CEN nan. Rezilta renmen ke w mete an òd tou sa Lesly te pibliye nan sa li. E efektivman, mwen fè l, m chèche dokiman ki lakay mwen, tout sa k pibliye, sa k poko pibliye, e m ap remèt CEN nan, e l a deside ki sa pou l fè avèk li. Senpleman, m panse ke se yon. Acte de fidélité de Lesly de pardon de Erick à l'égard de Lesly. Se poutèt sa, moun m ap remèsye anpil, moun ki vin rann nou vizit, ki pa manm RDNP, ki konn RDNP, pètèt te goumen yon tan avèk li, pa t dakò avèk li, pa t. Erick te gen yon sòt de tandrès. Donk, vwala medam, matmwazèl e mesye nou t ap tande deklarasyon Mirlande Maniga, donk e nan veye Eric Jean Baptiste, demen si Dye ve se pral fineray Eric Jean Baptiste, nan jou pase yo, yo te asasine nan Laboul pandan ke. li t ap rantre lakay li. Donk, se te yon lidè konsekan, yon lidè ki t ap batay, men malerezman, asasen fini ansanm avèk lavi l. Nou espere ke lajistis fè tout sa l kapab pou rann Eric Jean Baptiste jistis, e non sèlman sa tou, RDNP sipoze jwenn jistis e pèp ayisyen an sipoze jwenn jistis malgre ou tande enpinite, kidnapin, ensekirite, moun ap mouri tout la sent jounen men tout men sèl sa m konnen se ke la jistis pa janm pèdi batay to ou ta la jistis gen pou l renye kanmenm. Medam, matmwazèl e mesye jistavan ke nou rantre nan apèl ebyen n ap rantre nan ensolit nou pou jounen jodi a Pandan dyaspora li menm l ap voye lajan, l ap voye lajan tout lasent jounen, epi kretyen nan peyi a li menm, men sa yo ap regle, y ap bat satan pèp ayisyen, wi, satan k ap pran makak, gade satan k ap pran makak, wi, pandan nou menm n ap travay trè trè di. Epi men ayisyen tande. E makak yap bay sat. Wi, wonfle sat. Li debwa nan dèyè sat. Satan bat boundal twòp. Satan se ravèt. Bat satan silvouplè. Bat sat. Wonfle satan paske lan peche nou manje, lan peche peyi avanse. A la traka pou lave tkay te papa nan peyi sa. Wonfle satan le kretyen. Wi, bat satan. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen, yè, jan ke nou te anonse, genyen yon enspektè divizyonè ki anba kòd, e enspektè divizyonè sa ki anba kòd, se, pandan ke l ap soti Beladè, lapolis arive depoze lapat sou li. 9 milimèt, yo jwenn yon pistolè kalib 9 milimèt, yo jwenn 2 telefòn pòtab, yon Samsung Note 10 ansanm avèk yon iPhone 12, yo jwenn 934500 goud nan men l. Donk towo sa a aktyèlman la a li andedan dcpj an atandan yo fè swit legal yo. Donk fòk li di ki gang li t ap pote. bal sa yo ale pwiske yon peyi nan yon ensekirite ki ekstrememan difisil se èd ou tande yo ap mande epi pou dirijan se pa nenpòtreki yon enspektè divizyonè lapolis pèp ayisyen nan trafik la pil bal pil zam nan machin leta ankò lap bwote pou lal vann gang ni humm. Antouka, donk pa bò isit jan ke nou te di l, si ke n ap mande entèvansyon militè, e pa sèlman ti mesye a sa pat yo k pou tonbe, fòk ke nou pase pran sa yo tou. Donk, militè vini, l ap touye ti gang a sa pat yo, nou menm gwo towo yo, fò n pase pran yo, fò n ba yo sa yo merite, puiske nou sipoze viv alèz andedan peyi Dayiti. Donk, jan ke nou te anonse, le nimewo 305 731 67 42, n ap gen pou nou pale ansanm avèk 10 zanmi, rapid rapid, pou ke yo ajoute sou desizyon ki sa nou sipoze fè, donk, ki sa ki sipoze. ekri nan petisyon an, se pa sèlman nou menm ki pou vini ansanm avèk dè zide men l ap enpòtan pou sitwayen yo patisipe tou nan desizyon sa. Nou genyen yon premye zanmi n ap resevwa. Yon moman. Alo. N ap di alo, bonswa. Mete li map siye paske m vle tounen lakay mwen m sonje tou akasan m sonje tonmtonm manmanm se moun jeremi papam se moun jeremi kòm bezwen tounen lakay mwen m bezwen tounen lakay mwen se ou menm ki fèm konnen sa kap pase an ayiti m gen 28 an ozetazini m paka tounen lakay mwen waw se ekstrèmeman enpòtan pa de pwoblèm trè chè mèsi pou patisipasyon. Alo, li difisil pou n tande zanmi sa. Alo, bonswa. Wi, alo. Bonswa, Fouco, kòman nou ye? Trè chè, tout bagay an fòm e kote pa ou? E, non, fòm. Mwen ap koute ou Florida la, kèm la. Mwen wè akon lòt patnè, mwen ap koute ou. Trè, trè, trè fòm la. Chak sou ak sou, mwen tande ou. Nou sali tout zanmi Florida. Mwen te konnen mwen mwen tre bel mwen mwen. Mwen se koute fote ou te api yon la mi an. Nan mwen se koumen mwen konsan. Haa. Se ya se ya pwena kaka. Se ya pwena kaka. Ou e nou pou retire la. Ou mwen kontan mwen kontan. Pa de problem tre chè. Mwen si pou patisipasyon. Mwen si mwen pou pou pou pou enfomasyon. Dakor. Nap pran yon lòt zanmi nap di alo bonswa. Alo bonswa. Alo bonswa. Alo bonswa fouko. Koman ou ye trè chè eske tout bagay anfòm. Tout bagay anfòm gras a Dye. Nou kontan sa. Ok Fouco, mwen gen 2 pwen ke mwen bezwen soulve la ansanm avè tou. So mwen byen kontan pou petisyon operasyon voye fanmi yo tounen ba yo madanm ak pitit yo a. So mwen apiye ou 100 pou 100 avèk bagay sa. Lè fini tou Fouco, m ap di pawòl sa, se ansanm avèk oditè ou yo ke mwen vle pale tou. Tout moun k ap tande yo, tout moun k ap di nou renmen Fouco, Fouco bèl, Fouco anfòm, Fouco sesi li sela. So oditè yo nou konnen Fouco li bezwen pou l gen ti monnen nan men l pou pou li depanse. So Fouco gen bèl ti makiyaj sa ke li fè an, lè nou wè li trè bèl lan so se pa konsa li trè bèl. Nou menm oditè yo se pou nou fè ti zèl li ti kachap li pou li So pou Fouco ka toujou byen bèl. Lè fini tou, fòk Fouco abiye l byen fre, nou wè Fouco gen yon trè bèl studio tou, fòk nou ankouraje li nan sans sa tou. So se pa sèlman di Fouco li bèl li bèl nou renmen l nou renmen li, fòk nou depi kounye la nou sipoze onore atis nou an, pa atis nou an, e jounalis nou an. So nou apresye anpil sa w ap fè a Fouco. Mhm. Ok, nou kite pwen sa. Lè nou fini ankò Fouco, lè nou fini apre petisyon pou yo voye madanm a pitit yo tounen an. Mhm. Kounye a nou pral pale de lajan koperativ nou an mhm. ke e, ti pè djòl kochon an te vole a. So kou apre sa nou sipoze fè yon petisyon paske ti pè a pa gen iminite ankò se pou se pou yo rele la jistis pou li vin bay eksplikasyon kote lajan koperativ lan pase. Paske nou konnen trè byen gen anpil moun Ti malerèz an Ayiti ki vann kay, ki vann byen, ki vann tè, ki vann tout sa yo genyen pou yo te mete lajan nan koperativ. Tout ti lajan sa yo pèdi. So, kounye la menm menm, nou bezwen konnen pou yo rele ti pè a pou l vin bay eksplikasyon ki kote lajan koperativ sa a pase. Epi m konnen jiskaprezan, Menm mwen menm lè m te ti jèn tifi m te fèk marye m te gen ti lajan m pou m al konstwi ti kay mwen mwen ak mari mwen nou pran ti lajan nou mete l nan koperativ so se youn nan rezon ki fè nou ka te kite peyi an nou vin pa bò isit so nou be pou jis kounya nou genyen prèv nou genyen ti kanè nou nan men nou m konnen gen lòt moun ki gen ti achiv yo tou so se pou tout moun kenbe ti papye yo lè lè ayiti nouvèl lap rekonstwi an nap bezwen lajan pou nou rekonstwi peyi an so tipe a se pou l remèt lajan sa lè fini nou bezwen yon lòt petisyon ankò pou yo tout vòlè sa yo pou yo vin bay ki ki jan lajan koperati e em lajan e lajan petro karibe a ki jan l pase depi pou yo rele yo grenn pa grenn ki te sou pouvwa pou yo vin di kijan lajan an te pase pou paske ou te la ou t ap dirije ou te prezidan ou te minis ou te tout bagay so lajan an te la kijan lajan an fini so si ti rès la rete se pou yo ba nou l pou nou rekonstwi peyi a paske nou pral bezwen lajan aprè operasyon koupe tèt sa so fouko m di w mèsi anpil pou tout travay sa yo ke w ap fè a pèp la pèp ki renmen fouko a nou tande. Onore Fouco depi kounye la. Paske nou sonje ti video Fouco te fè a, Fouco e le maquillage ça ne marche pas. So Fouco li gen se moun li peye pou fè makiyaj li. So Fouco bezwen trè bèl. Pa di Fouco li bèl paske Fouco depanse. So ede Fouco mezanmi. Ok Fouco Au revoir. Dakò, nap resevwa yon lòt fanmi, nap di alo bonswa. Alo bonswa. Alo bonswa fouco. Koman ou ye trè chè eske tout bagay anfòm. Waw fouco mwen pli ke kontan aswè a lèske m antre nan emisyon w lan tout moun lakay mwen se tout moun se fanatik ou se tout moun ap mande banm fouco m ap koute w depi west palm beach florida donk se vrèman yon plezi pou m antre nan emisyon aswè a fouco e Se tankou nou menm sa yo jèn yo peyi a li pa gen lòt pwoblèm kounye a se jèn ki pou pran la relèv nou panse ke inisyativ sa nou vini avè l la li vrèman plis ke bon pou tout moun kapab siyen li epi tou lè w ap bay yo tou w ap di an kijan Lè li fin antre an vigè tout moun fin bay avi yo, wap di kòman tout moun kapab siyen li pase se yon bagay ki konsène tout ayisyen paske se nou tout kap soufri. Exactement. Donk nan moman sa a m kab di ou ou menm se chouchou pèp ayisyen an. Se vrèman lè pèp ayisyen an poko tande w sitou lè w live la m kwè gen moun se lajwa ki nan kè w la kote m fin arase tout moun kap ri dèske yo tande kap pale avèk fouco an dirèk fouco kenbe la e tout mesye yo mesye dam yo ki nan ankò medya anlay yo kap fè travay sa nou kenbe la se nou menm ki fè tout dosye pou kòfina antere si misye a te gen nan ouvèt bouch li pou nou pran tout dosye pou plase yo men se grasa nou ki fè moun ap konnen sa k pase ki fè anpil dosye pou konfidans te remèt. Kenbe la, m swete petisyon an pa pran mwa de novanm nan, ane an pa p fini pou l pa deyò, paske se yon maladi ki konsène tout Ayisyen. Se vrèman yon plèzi Fouco, sa se yon bon nwit, se pou le Seyè beni w, kenbe w nan gras li pou w kab kontinye fè bon travay. Merci très cher, mèsi pou patisipasyon w. N ap reponn yon lòt zanmi, n ap di alo bonswa. Wi, bonswa. E, koman ou ye? Eske tout bagay an fòm? Wi, byen, gras a Dye. Mwen, mwen mwen li Bovè, mwen an Frans. A, nou salye tout fanatik kap koute nou la Frans. Wi. An fèt, mwen lou pou m di ou, m byen kontan pou emisyon an. Sa m ta kontan, premye vòlè pou nou ta pale pou li se Mateli. Mh, a sa ekstrèmeman enpòtan. Wi, Mateli. E dezyèm man, menm si lòt vòlè sa mou, li te dwe mouri, l leve, l mouri. Malerezman nou pèdi zanmi an, n ap resevwa yon lòt, n ap di, Alo, bonswa? Alo? Kòman ye, Mis Koko? A, n ap fòm gras a Dye, e kote pa ou? Tout ba an fòm wi. Antoulèka monchè, m felisite ou anpil. A, sa fè plezi trè chè. Men, Yes, yes. Men si m ta di ou, gon seri de moun kon ap pale, mm-hmm. yo di mon chè, si yo, sa yo te ka fè, mm-hmm. avye di pou yo jwenn nou, m kon rele deja, men m pa chan m kon gen chan sante. Mm-hmm. Men, mwen apresye ou, anpil, anpil, anpil, anpil. E nou di ou mèsi anpil, anpil pou sa fè a. Gen yon moun mwen bezwen tali avel pou se tete. Ok. Mwen konnen yon kontak avel, mwen m se nek la pou sa fè a. Ok. Bèl ane. Dakò, pa de pwoblèm. And si ou gen chans ou pale avèk misye, e ou mèt kenbe telefòn mwen an, epi gen yon bagay misye t ap pale, mwen gen kèk bagay mwen ka bay. Ok, ebyen pa de pwoblèm, e voye yon sms pou mwen sou nimewo sa ou rele la, tanpri. Yon fason pou m ka save nimewo a. Dakò trè chè. Mèsi pou patisipasyon. Ok, pa de pwoblèm. Anfòm. Dakò. Nap resevwa yon lòt fanatik, alo bonswa. Wi se ak fouco wap pale ou nan emisyon. Ok monchè mwen gen 2 semèn map goumen pou mwen anpil bagay wap. Ah sa fè plezi, jounen jodi a se jou chans ou. Ok monchè wap fon trè bèl travay jodi nan moman. Sa fè plezi, mèsi bokou. Ya, travay sa ou fè la, mwen chè, si nou gen kat fouko kon sa, peyi da eti libere. Nou ka kreye l. Be, an tou ka, an tou ka, mwen pa kenbe ou, ase gen lòk moun ki bezwen pale, an tou ka, mwen mwen gen sou lòk mwen apresi, mwen mwen apresi travay la. Mèsi trè chè, mèsi pou patisipasyon, pat problem. Ok, bye. Nan pa yon lòt fanatik, nan di alo. Unknown caller. Allo bonswa. Hello. Bonswa trè chè kòman ou ye eske tout bagay anfòm. Wi map koute w depi Bahamas. Map koute w depi Bahamas. Monchè m felisite w anpil pou bèl travay sa wap fè a. Sa fè plezi mèsi bokou. Tout sa ou di yo nap kanpe nap fè mesaj la pase nap fè mesaj la pase se jis pou nou ka fè mesaj la pase pou nou ka tout bagay ka mache byen pase nou ta renmen moun sa yo pou madanm yo avè pitit yo mm-hmm. retounen pou yo ale pou yo ale pou yo ale Haiti D'accord. Nou gen ap fè mesaj yo pase. Nou m remèsyo anpil. Pase depi depi m poko se de radyo m toujou renmen koute maten deba epi emisyon Paul la. Depi m poko koute nou m poko m pa nòmal. Dakò trè chè pa de pwoblèm. M kontan anpil nou felisite w nap fè mesaj la pase Bahamas pou tout bagay nòmal pase nou bouke nou vle rantre nan peyi nou nou pa kapab. Ok pa de pwoblèm chè. Mèsi bokou pou patisipasyon w. Ok pase bòn nwi. Mèsi ou menm tou. Nou salye tout fanatik kap koute nou Bahamas nap di alo bonswa nou gen yon lòt zanmi. Alo bonswa Alo bonswa Alo Ki kote w ye Maleresman zanmi an genlè pa la Li genlè nan lòt bout tè pèp ayisyen N ap resevwa yon lòt fanatik n ap di alo bonswa. Alo bonswa Alo fouco Koman ou ye trè chè eske tout bagay anfòm? Tout bagay trè byen fouco trè byen fouco Fouco jènjan Fouco bon mwen vrèman apresye nap tande ou depi Kiwès Kiwès Florida Waw sa fè plezi Wè nou vrèman apresye travay ou depi lè ou kòmanse travay la e nou pran yon sant ki bon nan vizaj nou, ki bon nan tèt nou. Bon, pou kò nou kontan, nou kontan Bondye te pèmèt manman a pa pòte fè ou pou te ede nou nan moman sa. E ou byen parèt, sa ke mwen ta renmen ou ta e kòm ou kòmanse fè travay la, e se sèl nou menm ki deyò a ki ka ede peyi a soti nan sa li ye la. Paske se nou menm ki espwa peyi a, pa gen lòt espwa pou peyi a. Premye travay w ap kòmanse fè a la, se jwenn avèk lòt mesye konfrè, mesye dam konfrè yo, epi pou fè sa w ap fè a. E anplis, kounye a la nou menm, Nou pral met tèt ansanm. E nou konnen dyaspora pa gen pwoblèm pou l depanse pou peyi a. Men nou bezwen avèk Fouco, si n ap depanse, nou konnen n ap depanse nan bon kondisyon. Egzakteman, fò nou jwenn rezilta. Fò nou jwenn rezilta. Efektivman. Nou fè Fouco pa nou an konfyans san pou san. Menm 99 pousan nou pa fèl konfyans non 100 pousan nou fè. Nap batay pou konfyans lan pa vyole nap travay san kanpe frè pou jiskaske nou arive abouti a travay. Fouco se ton plèzi se ton plèzi chak jou tout moun ki west Florida se fouco fouco fouco fouco pran peyi a nèt fouco nou apre Bondye nou kwè nan ou menm fouco nap jwenn yon solisyon pase pa kanpe travay la fouco. Sou mete mete e nimewo e kasap ou mete nimewo zèl ou nou nou pa pè pou nou depanse nan fouko pase nou konnen fouko si bondye ap kenbe la vou bondye ap konsève ou epi pou travay la pou ayiti jwenn bon mwen men sa pral antre nan isto nan isto. Malerezman nou pèdi zanmi an, n ap gad si nou pèdi zanmi an. Alo, bonswa. Wi. Wi bonswa fouco sa va tou byen? Wi tout bagay an fòm e kote pa ou? Wi man nou byen grasa Dye. Bon map koute an fòs mwen gen 2 zè di maten ben map koute emisyon an. An fèt mwen te kòmanse pale e konvèzasyon an koupe mwen le Mezidò Bovè. Si te plè sèm, emisyon an vrèman enpòtan mwen map koute l tou le jou. Menm lèm pa gen tan lèm leve mwen koute l ankò. Se ta di an. E menm moun sa yo ki yo, yo revoke yo. Non, non, ou dit nan la fò, fò non tout la s'il te plè. E, e, e menm si Preval mouri, vòlè sa mouri, men madanm li a pitit li toujou la, paske li menm a Lambert te fè kominezon pou yo te retire, e, e, e lòt mesye a la, m'bliye non l. Paske sa pa fè lontan, e depi lè Jovenel mouri m'ap koute nouvèl, e de la etan mwen m'vin tonbe sou ou lè Facebook tou lè jou, regilyèman m'ka koute ou. Alos, pa bliye mete non Michel Martelly, tout vole sa yo, paske yo menm osi fè yo retounen nan peyi a. Mwen menm sa m te toujou ap di epi men Bondye menm li fè w vin avèk bagay lan, e tout bagay ap ok jondi an. E konsa pou yo retounen an Ayiti pou pitit yo vin wè mizè. Paske mwen menm sa fè lontan m an Frans, manman m an Ayiti, m bezwen antre an Ayiti m pa kapab. Humm, se tris. Donk. Ebyen bon mè ok sèm, mè ok sèm la m gen 2 vè 24 m ap koute emisyon an epi bon vwala e tout sa m te gen pou di men non vòlè sa yo Mateli tou sa pa bliye mete yo. Dakò trè chè, mèsi pou patisipasyon w. Ok dakò, mèsi byen. N ap resevwa yon lòt zanmi, n ap di alo bonswa. Alo bonswa Fouco. Kòman w ye trè chè, èske tout bagay anfòm? Mwen byen, ou trè byen gras a Dye. Wi nou trè trè byen gras a Dye. Ok map rele se pou petisyon an. Dakò. Mwen mwen dakò petisyon an e m kwè ke tout ayisyen ki konsène yo tout ap dakò avèk petisyon an ki pwal siyen an pou madanm mesye sa yo avèk pitit yo kapab retounen jwenn yo nan peyi Dayiti e ke mesye sa yo se pou nou ka mete yo deyò nèt nan politik peyi an paske Tout moun sa yo komanse nan inite verite lespwa lavalas tout moun sa yo pou yo te ka mete tout moun sa yo deyo pou la jenès oh phtk oh m ta pral bliye pi gwo kansè a se phtk pou mete tout moun sa yo deyo nan peyi an kounye a pou la jenès pou ka gon lot group jèn ki ka pwan desten peyi a an men pou ke pou nou ka wè si nou ka chanje peyi a. Exactement. So, ide yo genyen an son bòn ide. E nou vle ke pi ka pase tou patou, by the way map koute w nan nan Floride. Dakò trè chè. So mwen byen kontan ide a. So nap ret tann ou. Dakò trè chè. Nap mache avè ide a. Merci, merci pou patisipasyon w. Nap resevwa yon lòt zanmi. Ok. Ok, bye bye. Allo, bonsoir. Allo bonsoir. Map koute w depi Bahamas. Map koute w depi Bahamas. Mon chè m se. Tande nou nan telefòn nan trè chè. Malerezman fanatik sa pa disponib. Nap reponn yon lòt nap di allo bonsoir. Allo. Allo allo allo. Allo bonsoir. Allo. Alo, Fouco. Alo, bonswa. Ou pa tande m ou anfòm? Wi, nou tande ou tout bagay ok. Sa pase mal, anfòm, jwenn nou anfòm, kòman ou ye? Tout bagay anfòm gras a Dye e kote pa ou? Mrenmen w anpil cheri, mrenmen w anpil vrèman, ou son fanm vanyan, Vrèman m apresye tout travay ou. Ou konn e ou menm ki fèm dòmi leswa Fouco. Hey je te jure. Ah sa fè plezi. Ah ouais m kontan bon antouka pou petisyon m kontan sa. Pa t pwoblèm mèsi bokou. M kontan sa m espere ke sa ap mache. M espere sa ap mache m espere tout moun ap pran sa an kont epi pou nou fè lè nesesè paske nou bezwen yon chanjman nan peyi nou paske kote wè m kouche la m malad m anvi vin lakay mwen m pa ka vini. Humm se tris bagay la grav donk fò nou batay pou ke nou kapab rantre lakay nou pou tout bagay ok. Se tris men m bezwen anvi vin lakay mwen an desanm nan la m tap antre m pa kapab m pè m pa ka antre se pa evidan se pa evidan e zantray mwen kap koupe paske Ou gen fanmi dèyè a, ou gen ou gen peyi ou pè Ayiti. Ayiti Ayiti fè pati nanm mwen. Pase tou le zan m ale, men ane a m pa t ka ale pase se te two difisil. Moun yo kraze peyi m nan, fouco yo kraze peyi m nan. Ebyen trè chè, n ap kontinye batay. Mèsi pou patisipasyon. Mèsi ma cheri, a byento. Dakò, n ap resevwa yon lòt zanmi, n ap di alo bonswa. Alo bonswa bonswa. Koman w ye trè chè eske tout bagay anfòm. Tande nou nan telefòn nan silvouplè. Ok. N ap pran yon dènye zanmi n ap di alo bonswa. Alo bonswa eske tout bagay anfòm ki kote w ap koute nou. Pat problem, mèsi pou sa. Wi mwen la wi. Bon pale tou. Malerezman nou pedi zanmi an medam matmwazèl se mesye nou konnen e koze yo anpil anpil nan men nou pise nou konnen ke fok te gen preparasyon ki al fèt dok kantite tan ke dabitid nou konn fè pou nou resevwa zanmi pou nou pale men. Ou konnen gen anpil aktivite pou n jere, gen anpil zanmi pou nou rantre an kontak ansanm avèk yo yon fason pou travay la kapab avanse. Donk pou sondaj ansanm avèk petisyon an, nou fè l nan yon ti tan ki tou kout epi pou nou jwenn rezilta rapid rapid, nou pa ka pèdi tan. Donk e chak segond ki pase li ekstrèmeman enpòtan. Men nou pa prale san nou pa pale ou de Ayiti, peyi spesyal. son nèg nan mòn ki genyen madanm ni ki akouche epi li vin wè fi a bon yon moun mezanmi ki pa gen nèg nan mòn nan lavi ou on fi mezanmi kap danse anba plizyè tonnèl lò ansent ou pa konn pa ou pa konnen papa pitit la kòman ou fè dim kòman ou fè. Di m kòman w fè viv? Paske lè w ap gade, gade, ti kabrit, ti poul, ti diri, ti ble, ti ze. Pèp ayisyen, men kòman gason nan mòn pran swen nouris wi. E apre tout pwovizyon sa a, ou pral jwenn ti bannann, ti pòmdetè apre wi. Se bèl bagay wi lè w ansent pou nèg mòn eheheheh lè w nan afè ansanm avèk nèg mòn k ap travay ou met nèg mòn nan lavi w gaz pa ka touye w gad yon ti foto anpil moun jounen jodi a ta renmen yon ti bagay konsa enstale devan pòt lakay yo men lè w ap pran blòdè k ap met frechè sèlman gade nèg la menm papye ijenik l achte wi. Sa se lè ou ansent pou nèg epi se pou ou pat nan chen nan chat ou konn mèt pitit la wi. Men kòman gason nan mòn pran swen pitit yo, pran swen madanm yo lè yo akouche. Gade ti kabrit la pèp ayisyen, ti kabrit la anfòm, men ti kabrit la, gade ti kòk atè a. bèl ti volay ala traka pou lave kay tè donk pa bò isit nou menm nap toujou batay pou ke nou valorize travay peyizan se bèl bagay lè ke wa kouche pèp ayisyen lè w leve nan maten men men sak fèm te renmen lè manman m a kouche hehehe poum ka brète jenjanm hehehehe. Byen ke lè ke m fin fèt, lè manman m ansent m fache, m pa t aksepte paske m pa t vle pou lòt fèt dèyè m men lè ke m wè manman m akouche, te gon feeling. Le maten, w ap bwè ti te jenjanm, m te renmen te jenjanm anpil. lè ke wale kot manman ou nan chanm nan toujou gen rès poul gen fi ki renmen fè pitit pou l ka manje poul sèlman ou sanm avèk bannann e sitou lè ke ou gen nèg mòn nan lavi ou gon fason li mete plezi gon fason li baw manje gon fason l pran swen ou. E lè w wè fi a akouche, nèg la pa rete nan menm kay ansanm avè l, nèg la fè pwovizyon sa pote, nèg la gon jan l antre nan chanm nan, lè l fin pale ansanm avèk fi a, l fin wè pitit la, li fèmen men l ansanm avèk de twa mil goud pou l achte kèk ti bagay. Ay lè w konn mèt pitit la wi. Kòman yon fi santi l lè ke l ansent epi li pa konn mèt pitit la? Kòman w santi w lè ke w ap gade ti pwovizyon sa a k ap fè lakay fre, lè konsa w santi w gen gason nan lavi w? Lè konsa manman w gen yon jan l pran swen pitit la? Gen yon jan manman w ap rele dèyè w, Ey Majori! Apa w sòti pitit w ap pran fredi wi, ou pa vin bay mesye a pwoblèm non! A e lè w okipe pitit ou wi. Lè w okipe pitit ou gason se gwo koze wi. Al mete koton nan zòy ou avan w soti san chosèt, w ap pran fredi wi. Non, fò w pran ti beny vapè pou bagay la sere. Majori ou pa ka chwazi fè yon bagay konsa, w ap bay mesye a pwoblèm. Lay pran pitit la, ala pitit sanble a papa l, a non, gon jan l ap kajole pitit la. Li pran swen, l ap pwoteje pitit, pitit pa ka malad, pitit pa ka kriye. Lè w pran swen pitit ou sèlman, lè w ap okipe fi a, lè w ap pot manje nan kay la. Atò kòman ou santi ou lè ou se gason ou pa pran swen pitit ou? Kòman ou santi ou? Ou menm ki fanm kòman ou santi ou lè ke ou ansent ou pa konn mèt pitit la? E lè ou ap wè ti pwovizyon sa yo ap rantre li pa ka rantre lakay. Sa fè ou di byen, sa fè ou santi ou fanm. Sa fè ou santi ou annafè ansanm avèk yon gason ki pran responsabilite l. Ou pa pral wè antan li kouche anndan humm mezanmi humm mezanmi gad jan pitit la sanble avèw bèl pitit wi antouka felisitasyon konpè humm mezanmi pitit la ap tire pye pitit la jèn jan tankou papal wi lè w pran swen l wi ay lè w pran swen pitit la men lè w ansent pitit moun yo epi ou pa pran swen l depi lè fi a ansent gon jan yo ap bay pitit la madichon. Wi yo bay pitit la madichon epi ou tande poul yo se kwek kwek kwek kwek kwik kwik kwik lakou a chofe gen anbyans nan lakou a poul mare nan pye tab poul mare anba galri elo met nèg mòn nan lavi wi nèg ki desi nèg ki pran responsabilite l poul pran swen pitit li. Plèt sa pral bouyi pou pran swen nouris la. Pitimi! Bon sòs pwa! Bon mayi pile! Bon poul! Bon bannann! Bon te jenjanm! Aprè kenz jou, lè fi sa a soti andedan, leve anba nouris la, gwo jan fanm nan jòn! Fanm nan plen, fanm nan anfòm, pèp ayisyen! Wè ti bebe a bèl! Lè Konsalo pase, wè, wè fi a chita nan lakou a, sou yon ti chèz epi li gen ti bebe a k double l ap pase ti bebe a solèy. Fanm nan bèl! Fanm nan jòn, fanm nan anfòm! Fanm nan te byen manje paske papa pran swen pitit li. paske fanm nan te aksepte rete ansanm avèk yon sèl nèg lan se te konn pou ki gason li fè pitit la sa w tande a nèg la pran swen pitit la medam m ap toujou konseye nou sa danse anba yon sèl tonèl dekwa jou mouchwa nou tonbe pou n konn ki kote nou pral chèche mouchwa mesye pran responsabilite Nou pa kite responsabilite nou sou kont paran fi nou ansent yon fi, pran responsabilite nou okipe pitit la. Pase pitit sa ou pa konn ki sa l ap vin ye demen. E gen madichon manman fanm konn ba ou pa gen dwa janm anyen nan lavi ou. Ou pa gen dwa janm anyen e ou ka pa janm gen pitit. Lè ke ou konnen ou t ansent pitit fi moun yo, se degaje ou pran swen l. E degajew lè fi sa akouche gon jan pou debake nan kay la an gran plantè kè ze ti poul ti kabrit ti bèf gade nou pitimi mayi moulen gade ti bout mega ala traka pou lave kay tè papa pil bannann pou kabrit te yap bèè bèèèè nan lakou a ou pran swen madanm ou lè fi sa soti pèp ayisyen anba nouris la 22 joul pral legliz. Bon jan dam nan gen pou l met on kòsaj sou li e pou wè tete a an evidans paske l gen lèt. Bon valiz pou fi a pote epi tèt li vwale, bèl jip li sou li l jòn. Lè w okipe pitit la lè konsa lè fi a ap antre legliz la tout moun nan legliz la anvi kenbe pitit la pase pitit la santi bon l gen papa k ap pran swen l. Ala traka pou la rekayite papa nan peyi sa Jan m toujou renmen di l Ayiti dictature se la belle des Antilles Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken Sèl vòlè yo k ap rete ki viv ravèra ki mouri ak kakara Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou Mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante Deja e bon. Deja bòn sware e non sèlman sa tou bòn semèn, randevou ka se demen si Dye ve, 9 è nan maten ansanm avèk zanmi pa w Fouco pou emisyon òdinè yo. Mwen renmen w anpil, bon kouraj e bon konba, nou pral travay san kanpe jan ke nou te anonse w, yon fason pou nou mobilize maksimòm moun pou ke Nou batay pou ke petisyon an pase e non sèlman sa tou pou sondaj la reyisi pou nou rantre dirèk epi pou nou bay politisyen yo leson puiske se devwa nou se responsabilite nou poun sove peyi dayiti bon lannwit mezanmi mwa mwa mwa lanmou m pou nou pap chanje se zanmi pa w fouco orevwa a la pwochèn babay.